Nan mitan dezè a, yon jou kanmenm, Ayiti ap delivre. Ko vle l, ko pa vle l, mouvman sa ki lanse a, se youn nan chimen oubyen yon lòt ki pral mennen n swa n delivre oubyen rantre nan tou ki pi fon an. Byenvini tout moun, ou sou Sofia TV 83, jodi a nou se 2 me 2023, m ap kontan prezante n anpil pwen ke w pral tande nan nouvèl la pou jodi a. Bwa kale a rive nan 4 kwen mond lan, Jounen jodi a la moun Damari rive depoze premye wòch yo nan konstriksyon batay pèp sa ap mennen an e se bandi Alex Neptune ki pran premye premye pataswèl li nan zòn sa, yo fè konnen li se youn nan moun ki konn teworize popilasyon an e se yon bandi ki soti nan zòn site solèy depi kèlke jou pèp la ta bal fil mòl finalman. Popilasyon Baradè a sanksyone misye yo pase l anba woulo konprese a ke tout moun konnen popilasyon an ap preche jounen jodi a la ki rele Bwa Kale. Nan kote n ap pale a la, gwo divizyon ki pete nan Karavàn nan, nan Kafou, yo akize Depite Beauvil ak Majistra vil la, sepandan Theriel detente youn apre lòt tout chèf gang ak polisye ki fè pati ekip Karavàn sa k ap travay pou Kris la e yo nan gang E se youn k ap mete koze lòt deyò, zam rale ak tout limenna ki kòmanse pran nan Bwa Kale. Pou lenstan, m ap envite n suiv, atansyon, epi tande tout sa k ap di yo, Theriel pote nouvèl la, menm jan l fè konnen tou nan Pòdepè, yo touye youn nan pi gwo bandi k t ap bay pwoblèm nan zòn sa a e lapolis t ap chèche l depi tanto 8 mwa. Pou lenstan, anpil rimè kontwovèse sou chèf gang Izo depi kèk jou la a, pawòl anpil la te gentan kòmanse fè konnen Izo ta pran 3 bal, men pou lenstan gen yon ti bout video kap sikile kote Izo pwouve li menm ak plizyè sòlda gen kask lakrimojèn nan vizaj yo, men èske se Izo, èske video sa pat la deja, jiskaprezan n poko konnen. Theriel Thelus, medam mesye a laparèy, nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Byen avan w ale sonje abòne ansanm avè n, pataje video a ak lòt zanmi, nap kontinye travay, kominote nou an ap grandi, E n ap pote pou ou plis nouvèl sou aktyalite a. Eben pandan map pale avè la sosyete bagay yo san vi vire nan men krisla misye gen twòp pouvwa men tout pouvwa sa yo li jwenn li pa rapò a jak bovil lòt bò a ju de dwa ki pa anyen nan kafou paske jak bovil di ke lèl an difikilte oubyen son nèg ap ranse avèl lap rele nèg karavàn yo pou yo. Sa vle di misye gen anprent li sou nèg karavàn yo. E lè w di karavàn ou di krisla. Kiyès ki krisla? Chèf gang k ap kòmande ti bwa a. Men sa k peyi a. Men Ayiti. Kote mouche? Kote mouche Bovil? Se tèt mouvman an rele Jak Bovil. Si y ap fiziye mwen y ap fiziye m. Si m mouri mouvman an kase. Pa gen moun ki konnen kote m jwenn 5 digoud pou m fè mouvman an mache. Mwen wi, men sa pa enpòtan ke moun, moun ki bò kote nou pi enpòtan. Tout fòs yo ki asepte pou nou mennen batay la ansanm se yo ki enpòtan. Trèt, yon nèg konnen ou pral pran ti baay mouvman òganizasyon sou kote, ou pral fè tenten pou lamò w. Ou pral negosye ti patat pou lamò w. Mwen menm gen anpil moun nan gouvènman ki rele m, m ta negosye? Non. M prè pou m mouri e m prè pou m tiye moun tou. Paske nou pa respekte moun twòp an Ayiti lè n ap goumen. Fò n respekte moun k ap goumen avè nou. Poukisa k fè m mete m saj, mete m piti devan moun? M piti vre? M se yon ansyen palmantè byen wi. N ap vin ranse. Yon nèg ki panse l pral fè ti konferans apa pou l. pou bal li pase ou pa gen zam pasem kafou pèsonn nèg pa gen pa gen anyen nèg nan mouvman konnen l gen moun pasem non lèm son ansyen palmantè mse fè 36 mil vwa nan eleksyon. Non non non non pale konsa pati sa enteresan kòmsi lèm te lage sa dcpj pa tande sa. Misye di pa gen yon nèg ki gen zam pase l kafou non. Yon ansyen, epi l di w li se yon ansyen palemantè. Sa vle di ke depi w se ansyen palmantè, ou chaje zam. Men sa k kraze Ayiti a. Se sa pou n gade jodi a wi. Kòmsi misye di w ke puiske l se yon ansyen palemantè, li dwe gen zam. Kiyès ki otorize l gen zam sa yo? Misye di pa gen ankenn nèg ki gen zam pase l kafou. Mesye, kisa n vle ankò? Non men kisa nou vle, kisa n vle tande ankò? On ansyen parlemantè, e n ap rele l onorab, aktyèlman la li an kanpay pou l retounen nenpòt lè gen eleksyon nan peyi a. Kisa n vle menm? Paske nèg sa yo, nèg a sapat yo se vre n ap denonse yo, men e nèg ki kache nan do yo menm? E nèg ki kache nan deyò. Kòmsi dcpj depi lè sa a pli d'un an wi anviwon 1 an m pase son sa isi a dcpj pa andan emisyon an. Depi mouvman bwa kale an gon gwo panik nan kafou. Pou yè yè swa e pa de twa kout bal ki tire kafou. Paske lè m tap pale se pa kont m gen a pèsòn. Mwen menm kòm sitwayen avize, m te di ke sa malè m wè sou Kafou an, m di ke gen yon seri de ansyen ak aktyèl otorite ki pa inosan. Ban mwen yon egzanp ki senp, kòman w imajine ke Jude Edouard pa egzanp ki se majistra Kafou, Se kòm si Jules Edouard pa reprezante anyen ditou kafou. Se swa l nan karavàn oubyen li pa reprezante anyen. Paske si w se majistra, sa vle di ke ou se premye sitwayen komin nan kanmenm. Lè w pale fò moun ta tande. Bon, Jude Edouard pa gen kontwòl anyen kafou. Dayè nèg yo souvan ap reyini nan espas misye menm Jude Edouard. Jude ou konn se bon pawòl map pale. Chak m di sa ou gentan ap rele moun pale anpil mwen menm pa rele m. Paske m pap bay manti sou ou. Ou pa anyen kafou Jude Edouard. Men gen yon lòt towo t rele Jacques Beauvil. Nèg sa menm li pwouve l son kriminèl. Jacques Beauvil ansyen depite kafou. Misye prouve son malandren, li prouve son vagabon, li prouve son chèf gang e pa mwen kap dil non, li prouve l e m pral fè n tande sa paske map fon rapèl pou m ka pale n sa kap pase kafou la. Misye prouve l menm li son chèf gang li ye. Paske misye di li ka rache, li ka touye, li ka fè tout bagay. Li dyab tou l tout bagay. Beauvil, Jacques Beauvil, ansyen depite. Pou nou montre kòman peyi a difisil wi. Malgre tout denonsyasyon ke mwen fè, ni komisè gouvènman, ni dcpj pa janm tante rele Jacques Beauvil yon fwa non pou poze l kesyon. Sou sa li menm, e pa mwen ki envante non, sou sa li menm li di. Menm jan yon nèg ki majistra Beladè t rele Ledoux, Ti Doux. Maclish, Ti Doux, Ledoux. Nèg sa dil son chèf gang e misye tèlman prouvel tout jodi a la deblozay nan Belader. Nèg yo tire moun, misye gen lame l avèl kap mache pete bal sou moun nan Belader. Misye deklarel son chèf gang, mwen pasel m pale ak peyi a yo kite yo la pi rèd. Kisa sa vle di? Sa vle di ke. Gon reyalite ke n bezwen konprann la sosyete. Mwen menm m fè travay pa m nan. E sa t e tout rezon sa t fè pèp la bouke jodi a wi. Bon m di w, se tout sa yo, se lenpinite k ap renye an Ayiti. Se lenjistis k ap renye an Ayiti. M pa di w gon ti jèn la a, la gen 5 an li fèmen dèyè prizon. Anndan anndan prizon dèyè bawo. li pa janm pase devan jij natirèl li. Sè lenjistis, sè lenpinite. Gen pakèt prizonye la t gen 7, 8 an andan prizon ki pa janm pase devan jij. Sè lenpinite, sè lenjistis k ap renye nan peyi an. Se nòmal pèp la revòlte. Lajistis popilè. Ou gen dwa fè tout analiz se pa la n ta vle, se pa sa n te swete, se pa sa n te vle, etsetera. Men se la n rive paske nou kreye kondisyon pou n rive la a. Mwen menm kòm sitwayen avize, konsyan, sa sèlman m ka di pèp la, pa fè moun mechanste. Paske gen nèg ki enfiltre mouvman menm pou l kapab kreye divèsyon. pou kapab diskredite mouvman veye nèg sa yo ba yo bwa kale pa yo menm mennen yo bay la polis gen nèg ki enfiltre mouvman an poul ka kreye imajine ke nèg la gen dwa fè eksprè li kwaze a yon inosan la epil touyel jis poul ka bay moun nan radyo te deja kont mouvman pale epil ou pa renmen sam tap di a m te gen rezon etc men mouvman vre se inosan kap touye son grenn nèg ki fè sa veye moun sa yo. Veye yo e m te di sa avan yè nan emisyon an e pa paske yon nèg dread oubyen l gen tatou ki vle di ke l se bandi fò gen eleman sou li fò gen evidans dayè bon wè m pral di yon lòt bagay ki pi fò toujou e pa paske yon nèg pote zam ki fè l se bandi si zam nan legal la gen dwa gen zam pou l pwoteje tèt li nou konn bandi yo sou blòf nou ye mache pre yo n konn nèg ki bandi yo. Gon pakèt la m toujou ap pase yo m toujou ap repete yo. Se yo pou n mache pran. E lè n mache pran nèg sa yo, si n jwenn zam sou yo, pa pran zam nan pou sere l ou menm. Sinon ou gon lòt entansyon e bwa kale ap vin sou ou tou. Lè w pran zam nan fò w remèt lapolis li. Si gon nèg ou remake nan espas ou a ou gen dout sou li, w ap rele lapolis oubyen aranje n rive sou li mennen l nan komisarya k pi prèch la pou al poze kesyon. Men pa fèl pa fè bagay paske m dinn sa mouvman sa se pa yon mouvman règlemant kont li ye se pa yon mouvman paske ou pa renmen fòm tèt moun epi ou mete ou kouri sou li non e pa sa balan ye jodi a nou bouke nou revòlte yo rele sa lejitim defans nan tout peyi òganize la pèn de mò egziste yon pakèt vagabon yo kondane se pèn de mò ki rezève pou yo. an ayiti n pa gen jistis nou pa gen ankenn dirijan le sistèm jidisyè pa egziste pou nou an ayiti de twa grenn nèg k ap fè jefò nou anvi manje yo sa vle di ke popilasyon an fatige epi l pran responsabilite l e de fèt bandi yo panikè vitelòm pwouve l tilapli pwouve l nèg yo pwouve ke yo pa anyen se volonte pa genyen. N ap vin sou sa talè. Bon m rete Kafou. Kidonk, Jak Bovil, misye konfime ke li son bandi wi. E pa mwen non k ap di l. Sa di, on nèg konsa w fin tande, kounya a, epi menm nèg sa a, li fin ale kòm depite, li gen yon pakèt moun k ap defann li, don madanm ni. ki konn ap defann yo se bon moun li ye se sesi sela kòmsi map detwi karaktè moun etc alòske nèg la jis pwouve menl pat konnen li pat konn istwa nèg mawon an li pa konn sim te gen vòys li panse voye map voye monte e madanm jak bon vi li te vin sou do pyem wi li te vle defann mari li e koute menl pat konn sim te gen bagay nan menm bon m pa vin akize moun konsa non depi wèm gen yon bagay sou mwen m gen eleman nan menm e koute jak bon vi fin pase la kòm depite li pa regle anyen non. Kounya e nan kanpay li ye la wi se diri lap mache bay visye kafou la wi pou yo al votel ankò wi oh on peyi olye moun yo chase misye kòm vagabon wi se diri lap mache bay la pou lal nan kanpay ankò wi tandon nèg m pral fèn tandon nèg m oblije retounen paske kafou la li tèt anba. Paske karavan nan chavire, kounya yo vin tankou chen ak chat, youn ap veye lòt. Menm nèg nan karavan ap tire sou nèg ki nan karavan. Apre yo fin tiye 2 nèg sa yo, Ti Piter fache. Li mande, li egzije mèt ponp nan 38 la Ti Ben, paske misye gen kamera siveyans nan blòk lan, nan biznis lan. Misye egzije Ti Ben videyo pou l wè kiyès ki tiye nèg li yo. Li menase poul boule ponp ti bèn nan sil paka jwenn video yo. Ti piter kiyès li yon polisyè polisyè wi li ye polisyè dcpj konn sa map di a men yo akseptel yo tolerel micmic kòm vagabon kriminèl misye se timoun krisla li ye alòske son polisyè li ye papa micmic pi vagabon pasel se li ki te responsab pòs nan nan leclerc la marti 123. Yo fè krisla ka don cha lapolis on blende papa mikmik wi papa mikmik ki respons leclerc la li fè krisla ka don cha lapolis epi mikmik li menm se timoun krisla l pasel lòd lèl vle li bay mikmik jere mariani pou li aktyèlman krisla chaje solda nan mariani nou pat konn pati sa. Paske banm di nou yon ti bagay, sa kap pase jodi a, se tout sa yo wi, se tout fristrasyon sa yo wi kap degaje. Epi pèp la li menm li deside bay tèt li jistis, malerezman nan bay tèt li jistis gen dwa gen moun ki pase ki pa ta sipoze. Paske pa gen otorite, pa gen leta, pa gen dirijan. Kòmsi pou yon vagabon fin pale konsa? Komisè gouvènman an, bon se yon lòt payayat nan bagay sa. Komisè gouvènman, dcpj, Frédéric Leconte la kòm pa itil, misye pa menm envite Jacques Beauvil vin reponn kesyon. Men limena sa yo. Wè sa se Elnaz, sa e fanm prensipal li. Tou le 3 medam sa yo se fanm ni li. Wè yo abiye menm jan la. Se 3 madanm misye genyen. Wè sa ka ti woz la, li menm se makòmèl li ye, sa ka jòn nan t se madanm misye. sa di 3 madanm prensipal plis mennaj an nèg sa yo chèf yo ye. Al nan pòdepè yo rele misye way wood petèt gen moun la ki se moun pòdepè ki konn misye paske mouvman sa l ap kontinye e l sipoze kontinye san ke pa gen kenn presyon. mechanste, abi k ap fèt. Men se yon mouvman ki dwe kontinye. Paske li bay rezilta. Lapolis fouke misye. Men ta sanble misye pa tounen. Paske sa k rive. Selon enfòmasyon t sòti Pòdepè, yo di ke se yon nèg lapolis tap chèche depi prèske, depi anviwon 8 mwa yap bouske misye. Paske l te nan prizon deja. M pa konn kòman l lage paske Pòdepè, jistis Pòdepè a m pa konn kòman l fonksyone. Misye te nan prizon l libere oubyen l lage, m pa konn kòman l lage, lapolis ta bouske misye. Yo di misye s on brigan on ne peut plus. Gen moun ki akize misye, gen moun lotbò a ki akize misye kòm nèg ki abitye opere nan Var ki sou wout Tibwadòm nan. Ta sanble. misye retounen kay manman l nan Pòdepè. Paran sitirè yo, atansyon! Paske ou wè nan dènye moman yo la, pèp la fache tout bon. Sa di paran sitirè yo, atansyon! Eben koute, misye selon moun nan Pòdepè son nèg ki abitye opere nan Var la nan Tibwadòm kidonk menm nèg kokorat san ras yo. Depi yo di w var ti bwa dòm se menm ekip lan. Nèg pandul yo etc. Eben ta sanble pandan misye vin ka manman li e manman misye gen lè ap pale l pou l di l pa retounen nan var la ankò. Paske manman an gen lè te konsyan e l te konnen l tande baay yo li mande misye l sipliye l pou l pa. nan var la epi m tande misye pete diskisyon a manman an epi e sa w tande a zen pete e se nan zen pete sa ta sanble pandan misye nan yon ti bar a tè plat epi yo fè tèt misye lapolis genlè stope misye donk Roy Herode nan Pòdepè. Misye bay tèt li non Roy Herode Misye pa la ankò Misye pa la Ahh misye pa la paske Eehh Se sa nou jwenn kòm enfòmasyon ki fè ke Misye pa la Antouka Nou pa konnen Sof ke bagay lan ti kras chanje Eehh Map mande tout moun nan zòn yo pou yo pran anpil anpil prekosyon paske gen anpil nèg k ap kite Pòtoprens ki prale nan yon seri de vil pwovens. Pa egzanp, gen yon zanmi ki fenk atire atansyon m la sou yon bagay ki ekstrèmman enpòtan ki se zòn Tomasik. Paske nan zòn Tomasik, se yon komin ki chaje fwontyè pou antre Sendomeng. Donk, yo konstate nan zòn nan ta gen anpil vizaj. ke yo pa abitye wè kap travèse fwontyè la. Donk gen fi ladan yo tou. Paske avèk fasilite yo travèse fwontyè lan nan zòn Tomasik. Donk m swete ke moun nan fwontyè jan m te di lan Beladè, nan Wanament, Tomasik, moun ki nan zòn Boukanchat, Bèlans, Tyòt ke yo vijilan. paske moman n ap pale la a gen anpil anpil nèg k ap kite Pòtoprens ki pral kache nan on seri vil pwovens, moun Jeremi pran responsabilite n paske gen anpil nèg ki pral kache. Pa egzanp gen on pèsonaj ki te rele nan emisyon avanyè epi l t ap pale de Mikanò epi l di toutotan manman Mikanò la misye ap la bon sa depan wi sa depan manmi. Paske bagay yo pa toujou konsa. Pafwa yo gen dwa panse ke bagay yo se pou yo li ye. Epi gen yon bon jou t rive. Epi bagay yo chanje. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke pafwa e pa tout jou t jou nèg yo non. Gen jou gen dwa panse se pou yo vre epi gen yon jou t rive la ba w sa w tande a e bagay yo pa vin nan menm sak. Pa egzanp. Men sa m t ap di moun yo. Efektivman, manmi an ka gen rezon e m pral montre n poukisa. Chèf gang sa a Mikanor nan je nèf k ap dirije waf Jeremi, misye plas ak twa fanm ke m pral montre nou yo la. Gen youn ladan yo t rele Elnaz, malfèktè pase l pa gen. Dayè se manbo yo ye. M pral montre nou yo la. E moun sa yo? Paske mwen menm banm di nou. Gen des imaj kap rive jwenn mwen m pa fin renmen yo. E sa fèm di ke nan mouvman fòk li kontinye. Men gen anpil prekosyon poun pran. Gen dwa gen nèg ki enfiltre mouvman an menm poul ka krazel, poul kreye divèsyon, poul ka bay moun dwazimen pawòl pou yo pale twou vid, pou yo ka bay nèg dan près ki deja pa renmen mouvman an pou yo ka bay. pawòl pou yo pale. Evite paske pa egzanp ou se avan yè m te m te pale ou wè lè m t ap bay enfòmasyon sou gwo mòn nan m di ke èske yo jwenn bagay nan men moun sa yo t pwouve ke yo se bandi. Enfòmasyon fè kwè nèg sa yo pa ta bandi nan gwo mòn. Sa di fò moun yo pridan. Paske gen dwa gen nèg ki fè ekspre ki enfiltre mouvman pou ka pou w ka jete gòdè dlo sal sou li. Alòske se chimen delivrans la nou pran la. fò nou fè l byen. Fò n fè l byen. Ebyen koute, pa egzanp, men towo sa t rele Mikano a avèk fanm ni la. Sa se madanm prensipal li, fanm sa w wè la. Gade misye la avèk foto sa avèk kostim nan sou li a. Bon, on nèg konsa ou wè l nan lari, sa k ta dou li s on chèf gang? Men limena sa yo wè sa se Elnaz sa e fanm prensipal li tou le 3 medam sa yo se fanm ni liye ou wè yo abiye menm jan la se 3 madanm misye gen ou wè sa ka ti woz la li menm se makomèl li ye sa ka jòn nan t se madanm misye sa di 3 madanm prensipal plis menaj an nèg sa e chèf yo e li aranjel li fè tou le 3 byen ansanm. Se moun sa yo pou n chache, e pa malerèz bagay nou wè paske n sesi n gen dout non. Dayè m di nou mwen menm m pa prezante moun konsa. Ou wè 3 medam sa yo, 3 madanm chèf gang ki rele Mikanò a. Ou konn sa k pase? Enben ekoute, li fè tou lè 3 alèz ansanm epi li voye yo kay vwazen pou y ap byen mennen, sa di lò wè moun sa yo, m fè yo kouri de TikTok deja wi. Gon pakèt epi bèl timoun wi ki se madan chèf gang e yo kreye on pakèt kont Facebook on pakèt kont Facebook wi jistis pou dyaspora yo èske dyaspora yo konprann travay TT a ebyen koute medam sa yo si nou wè yon kote sendomeng pontacana. Pran yo wè pran fè screen chat ak yo se madanm mikanol voye yo al pran plezi men yo la wè menl menl la e nan peristil yo ye la gad ou pral wè bagay yap byen mennen byen 3 limenal met ansanm epil fè yo zanmi tou lè 3 se madanm ni douko pase yo pa gen gade gade gad bwa pyel pou wè hein hay madanm prensipal li elnaz. Écoutez la société. Sètadi ke moun sa yo pa kouri, m wè jan yon seri de moun sou Facebook la kòmsi kè nan men, m dakò panse n ka di bagay men atansyon gen yon pakèt fanm nan peyi Dayiti yo pa renmen entèlèktyèl ankò yo pa. jèn ti gason deja ankò yo pa fè bagay konsa se chèf gang yo chèche pou ba yo plezi si w kwè m manti m pral montre w m pral montre w yon seri de bèl timoun la a madan bandi gad yon ti pitit premye imaj sa a bèl timoun bèl bouch he bèl sousi bèl zye w a gentan konnen al pote boure se konpran w konnen men gad yon limena je zama men li tou limen. Tou limen. Ou men men ou pa konnen. Men towo t rele makès kap bay pou. Alexis. Tout libena sa yo se fanm nèg kanaran gang 5 segond men makès ankò. Make vizaj yo. Se nèg sa yo gang 5 segond jeff kanaran lôt bò a sous matla kap bay pwoblèm anba a ki pral touye moun nan sous matla. Ti banben mal van ti vagabon sal sa yo. Towo sal menm James. li gen li touye yon pakèt moun depi 2018 kounye a lal kache sendomeng lap tann pou yo apwouve pou li yon gon zanmil ki aplike pou li pou pwogram Biden nan se yon peyi difisil pil jenn fanm sa yo gade gade jenn ti gason olye nèg yo ta al lekòl pou travay se nan gang. Li fè jalouzi paske sanble li ta bay yon ti plezi a yon sòlda, chèf la vin pantan sou li, chèf la lage l atè. Tank nèg yo jalou tou wi. Tande wi, sa vle di ke tank nèg yo jalou wi. Gade bèl timoun. Alò se timoun sa yo, kounye a m wè moun ap vin plenyen, etcetera. Bon m di w yon ti bagay, si jodi. fakilte pote tèt ou dcpj. Enerly, non m pap reve moun sa yo. Tande byen, si jodi a ou an difikilte, pote tèt ou dcpj. Gade yon bèl timoun konsa. Hein Nerline? Bèl timoun bèl bouch wi. Pa sa? Ebyen tout se madan bandi. Guy a kriminel pasel pa gen se yo ka take aktyelman prizon fanm nan nan kabare men neg ki rele big si a eske n ka fè sa men moslen moslen zen fò misye nan prizon mwen mande dcpj al ankete nan kay moslen zen fò si epa la neg yo sere pil minisyon yo yo pa janm fè sa enben son peyi mwen m di w mwen menm preske. Anpil moun pa renmen lè m di dekouraje men kòmsi ou wè se wòch w ap voye nan lanmè kounye yon pakèt bèl tifi atè a kòmsi yon nèg kounye w bezwen yon tifi pou w pale ou pa ou oblije pridan mesye jèn jan ayiti yo veye je nou nèg jèn jan dyaspora yo tou voye veye zo nou papa paske atè a pyeje anpil atè a pyeje kidonk lasosyete kote. Nèg sa yo li pa nòmal fò nou pran responsabilite nou e sa fè gen anpil jenn fi la malerezman ki petèt ka viktim oubyen lapolis ka arete paske videyo medam sa yo sou tout telefòn dcpj na gentan konnen.